Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah une nouvelle émission. On a commencé avec euh, quelques phrases d'un artiste que beaucoup de monde adore. En Haïti, surtout notre ami Wilson, il y a également Kensley Marcel, notre grand à nous, notre poteau, un homme que j'adore parce que c'est un grand parmi les grands. Il y a également notre ami Merena. Et pour d'autres personnes qui adorent écouter Youssoufa, on a commencé l'émission avec euh, phrase Sayo qui dit « non, chanson Mon Roi de Youssoufa, c'est un titre qu'on peut retrouver sur l'album Neptune Terminus. C'est-à-dire, eh, on doit aller très loin. Parce que Neptune, c'est planète, j'ai l'impression qui pile loin. Eh bien, faut qu'on toujours fait effort pour arriver là. Neptune Terminus. Ça veut dire, Où aller loin pour capable arriver. Comprenez bien, oui? Le nom de l'album, c'est Neptune Terminus. Il faut aller très très très loin pour y arriver. Je vais pas te mentir. Face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est en travaillant qu'on devient riche, en vrai. Sinon, toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent, fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fobs est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Il a pas d'excuse à être un glindeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, Fè de ptite chòz avèk gandèr. Kan tout s'ke ta konstuit s'ekroule, je sè s'è l'enfer. E si tu l'a deja fè yon fwa, alò, tu pè l'ro fèr. Tan myè, Si les meilleurs te traitent de marginal Pou les gens ki sav ekoute du français ben ekoute reflechi sou sa men Pou les gens ki pa gen chans m ta kapab di konprann français a m ta kapab di nou ke sa ki pi enpòtan nan pawòl sa yo m ta kapab di li di w ke si w pa kab fè gwo bagay Ti sa w fè a, fè l avèk grandè. Paske li pa toujou evidan pou gen pil lajan nan pòch ou epi pou lè y ap gade pou yo di, a, misye se moun li touye wi l fè lajan sa a. Se manman l li vann wi. Se nan gang wi. Se nan masisi wi. Donk na va konprann. Sa vle di lè w gen degouden nan men w, w ap manje l avèk grandè. Paske ou redi pou fè lajan sa a. E pa janm okipe moun k ap ba w konsèy pou di w ke, a, pwojè w ale a l pa bon. Paske tout inisiativ ou pren dan la vi, se toujou evidant. bon pour vous, parce que c'est ou qui qui qui qui côté voulez aller. Des fois qu'on échoue, mais ça ça pa vle dit, pour peur. recommencer. Alors c'est parti pour votre émission. C'était juste un conseil et n'a parti avec émission ça avec un cri d'alarme, yon alerte bien sûr de la part des gens qui habitent Canapé Vert dans zone Juvena. Formation qui vient de là qui dit que y a quelques membres du gang Mawozo ki ta ap fè monte desann nan zòn sila. Avèk soutyen sèten rezidan Juvena, manm 400 Mawozo anvayi lokalite ki sitiye nan komin Petyonvil, daprè temwanyaj 2 abitan nan zòn nan ki t ap entèveni nan jounal Premye Okazyon sou Radyo Karayib. Daprè sitwayen sa yo, bandi yo kidnape, bastone, vyole, vole e ransone moun k ap viv nan zòn nan. Malgre kri dalam yo lanse, ankenn entèvansyon. poko fèt, daprè sa yo di. Bagay yo yo vrèman dur, yo vrèman difisil men ekoute, de jou an jou gang ap pran teritwa, gang pa sispann pran teritwa nan men nou, men nou menm kisa pou nou fè? Nou jis kapab fè yon feso pou n kontinye denonse e lapolis li menm li dwe fè kèlke choz an retou. Fò m di nou byen ke gen yon bagay ki pase nan baz 400 mawozo. Genyen nèg kota m kwè, nan kota wi, s on sòlda, yon chèf, misye rele je wouj. Misye, mache Dagou a se sou responsabilite l li ye. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen paske y a 2 Arab ki kominike m enfòmasyon sila a, m al voye dwòn nan anlè, m jwenn yon twazyèm Arab ki di m lamenm choz. Ta sanble ke je wouj fè lanmò yon gwo kou. Mache Dagou sa a fò m di nou ke se yon mache de tranzaksyon pou lè bandi. Paske se la yo fè resèt yo. Nou tande! Nèg yo konn fè nenpòt 6 a 7 mil dola pa jou nan mache sila. Sa vle di ou wè krab la gra. Ebyen gen anpil resèt ki fèt lè je wouj gade kòb la nan men l. Li wè l pral pote kòb sa bay lanmò san jou. A! Misye lage pye l a kòb la wi. Misye lage pye l. Genyen tou enfòmasyon ki fè kwè misye ta. jwe pyel ansanm avèk zam. Misye ta sanble pran zam tou. Lanmò san jou chache misye anpil kote nan plenn nan men ou konnen lanmò san jou limite nan deplasman ni. Se petèt nan zòn sa yo, nan zòn Dimiso, zòn Dagou a. E map mande tèt mwen eske limit li pa vin redui. Paske nou konnen ke nèg Vitelòm yo menm yap anvayi. Yo pran anpil zòn. Eske nou konprann? Donk, se an kou di pou lanmò san jou ki tanzantan ap rantre tèt li. E sitiyasyon an pa bon pou li ditou. Sòlda ap tonbe. Men, gen lòt sòlda tou k ap bay kou. Tèt chaje. Fò m di nou byen ke Kwadèboukè pa bon ditou. Gen anpil zòn. Paske, mwen jwenn anpil enfòmasyon. ki di mwen ke m pral pataje enfòmasyon sa yo ansanm avèk nou. Fò m di nou ke nèg Vitelòm yo pran yon sitwayen avanyè nan zòn Micho. Se sa yo bliye yo pa fè sitwayen sa, yo bat li, yo fè tout yon seri de bagay. Nèg sa yo! Konsèy de zòn, Moun pa pase la. Yo fouye moun apye, moun sou moto, yo fouye tout moun. E yo menm fouye moun nan kamyonèt tou. Yo pran pwovizyon moun yo, yo pran tou sa moun yo pote. Yo lage moun sa yo blanch. Donk sa vle di, bagay la vrèman difisil. Donk, se yon alèt n ap lanse e mande lapolis pou l al mennen yon operasyon. Pou bagay sa a kapab sispann. Paske gen anpil zòn, zòn mi cho yo, zòn sa yo pa bon ditou, nèg sa yo fè e defè. E gen anpil nèg nan nèg Vitelòm yo, lè w wè nèg yo atè a papa, fèt atansyon. Gen anpil nan yo k fre. Genyen ki sal, men gen ki fre. Paske nèg yo gen yon jan yo mennen batay yo. Si yo atè a la, ou gen dwa pa janm konprann. Eske n konnen? Zòn Dival, Wòch, Micho, Kota. Nèg sa yo pran kontwòl zòn sa yo nèt. Se nèg sa yo k ap fè e defè. Bagay yo rèd wi. Bagay yo rèd. Antretan, baz ap anvayi moun. Baz ap mete anprent yo sou yon seri de zòn. Vitelòm ap frape. Lanmò san jou pran kou. Bon, e alò? Kòman bagay yo prale nan peyi a la? Lavi fezan kwa! Ann ale pou yon lòt dosye. Eske nou te gen chans tande sa nan deklarasyon komisè gouvènman Jacques Lafontant? Paske l te pale maten an nan premyè emisyon ke nou te fè. Kote ke Jacques Lafontant demanti li bay lòd pou yo libere chèf gang G9. Youn nan chèf gang G9 lan ki se Jooma. Komisè gouvènman pakè Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant, di se pa vre ditou rumeur ki ap circule kom kwa li ta bay lod pou kapab libere yon chef gang Simon Pele, Stevenson Albert, non li se Jouma, non gang ni, chef parquet kapital la kalifye sa kom alegasyon mensonjer ki vize sal imaj la jistis, non pa la jistis. pou sa yo fè. Yon lòt kote, minis jistis ak sekirite piblik lan, Emily Prophète Milcé enstwi komisè yo nan gouvènman an pou kapab òganize yon odyans, alò plizyè odyans koreksyonèl ak asiz kriminèl yon mannyè pou kapab redui sa nou rele detansyon prevantiv pwolonje a nan jiridiksyon yo. Anpil nan yo krenn pou ke gwo pwason yo pa pase. nan file lajistis nan kad odyans oubyen asiz sila yo. Tèt chaje! Chèf gang Savyen an, Luckson, ebyen li fè yon deklarasyon ki dire yon minit e kèlke segond. Nan kad deklarasyon sila, li vle bay konfyans ak popilasyon an, moun ki enpe choke, twomatize pa sa yo wè devan je yo paske dènyeman m te wè yon twit de Morvan dizan ke gen yon chèf de gang, alò yon bandi, paske chèf de gang ki anba se Luckson, E yon gang nou ta kapab di ki pran 9 milimèt li fouye l nan bouboun yon fi. Antouka mwen pa wè imaj la men mwen fè fwa ak pòs sa ke Morvan fè paske yon nèg ki bandi pa gen anyen l pap fè. Ou konprann byen? Pa gen anyen l pap fè e m panse ke se triste paske sèjan la yo komèt twò degzaksyon nan vale a. M panse ke fòk lajistis li di yon mo. Nèg sa yo di yo mouri deja se santi yo poko santi. Koute sa. Lèl fè sa li gentan konnen nou menm nou pap pran nan je a nou pa konn pè moun mwen di sexy sa deja nou mouri deja e santi nou poko santi nou menm nou mouri deja nou poko santi sèl bagay m lage yo di yo sa bourik moun detrejèt moun preval kok mòl moun sa yo tounen lakay nou. Si nou di nap kouri pa di nap kouri pou nèg saven paske mwen m gentan pale avè tout sòlda m nèt tout sòlda nèt m gentan fè renyon a tout sòlda m. Mwa desanm li ye, ane a ap chanje, moun yo pa gen dwa pou y ap bwè soup devan pòt kay moun. Fò moun yo tounen lakay yo. Fò moun yo tounen lakay yo pou moun yo retounen lakay yo pou vin viv lakay yo menn. Lè n ap kouri a pa byen fè m byen non men se pa mwen ki ta sipoze, se pa mwen ki ta dwe ap fè nou kouri non se pwòp nèg ki di y ap goumen pou pèp yo ki gen kowalisyon se yo menm ankò k fè n ap kouri men nou menm je nou anba pye nou nou pa janm wè se yo menm ki koz n ap kouri. Nou pa janm wè sa. 5 lap bloke wout lap fè 10 lap fè dat ebyen lè nou rive sou beton an kisa nou wè anyen èske nou t wè gen anfas pa gen anfas ou konprann mwen m lage djo sa pou nou maten an moun tirivyè menm espesyalman pou moun nan balika. Nou pral fè yon tranzisyon. Yon tranzisyon, m ta kapab di santimantal, se anpe dwòl wi la. Se fizyonman, m ta kapab di, lè w pran dosye bandi epi w al kase pa le santiman. Men pwiske se enfòmasyon n ap bay, n ap analize, n ap kòmante, ben sa kapab rive nou antre nan lojik sila. Paske kèlken ki anime yon emisyon mizikal, sa kapab rive w tande l bay yon bout rap di, epi apre sa li fè yon tranzisyon pou kapab bay yon mizik santimantal. Men, il faut savoir le faire. Nou pral eksplike yon istwa. Alò jist avan map bay kredi ak chèn sa ki sou Facebook, malerezman m pa wè non li paske se sou yon sèten de Voltaire mwen wè video sila. Sa se yon bèl prèv damou antre 2 moun ki renmen. Genyen yon dam non li se Berlande Petit Homme. Mari li genyen 16 an nan prizon. Ekoute, Video a d'un kote li triste men de l'autre ça va vous faire rire em gen presyon ke gen plis yon kote bouffon nan video sila ke cette tristesse qu'on pouvait imaginer paske fanm sa li menm depi lè maril nan prizon li toujou ap mache nan prizon an dè Maria. Li mande pou l kapab pote ti kichòy pou Maria. Gon lè m sonje m te fè yon emisyon kote ke m t ap gade dam sa a ki t ap kriye ap mande pou kapab libere mari li. Kèl prèv damou! Waw! Ban m di n yon bagay medam. Ou wè nan lanmou, pa gen bèl moun. Ou wè m plis lage mesaj la pou medam yo. Pa gen bèl moun, pa gen lèd moun nan kesyon lanmou. Depi nou in, depi nou kapab ale ansanm, ap gen sa n ta kapab rele veritab fizyonman santimantal la. E, men wotè li, gade l byen pou wè, ou ta kapab di nèg la pa sanble l. Ou ta kapab di li pa sanble nèg la. Men poutan, nan kouple sa a, gen yon bon santiman k ap file. Èske nou konprann? Sa vle di, li pa kestyon de wotè, li pa kestyon de koulè, li pa kestyon de bote. Depi youn kapab yn ak lòt. Ben sa mach regarde sa. Jodi mardi 6 desanm 2022 nou gen avèk nou Berlange petit homme l akonpanye anfen de mari l, mari li ki pase prè de wi 16 an prizon finalman li rejwenn mari l. Madam Natacha merci. Merci pou pasyans li pou fidelite l. Sa m swete ke m swete ke Bondye ba l lavi pou l pote mete sou pye pou l toujou ba l travay pou l kapab ede moun ki pa genyen ki kontrarye de pwoblèm pou Bondye toujou kenbe l pou l ap viv pou sante l nòmal. Epi map dil mèsi pou Bondye toujou bal travay ke Bondye benil. E lot moun ki ta renmen voye ba ou pou yo rele w nan ki nimero de telefon. Ki nimero telefon li se 39 28 68 66. Ok anfen ou bò kote mariw kilè mari a vin jwenn ou yè oubyen jodi an. Le 2 desanm. Hein? Le 2 desanm. Ok koman w santi w la bò kote mariw? Mwen alèz mwen trè byen. Mwen alèz mwen trè byen. Di deske mari m pat bò kote m. Kounya la mari m bò kote m, m santi m alèz. Kòman premyè sware a te? Sa te trè byen pou mwen. Anpil. Ala bel bagay se lanmou. Wi sa va. Pandan 16 jan te sevre. Ou te sevre pandan 16 ans. Wi. Anfen. Wi. Se sa. Wi. Marie. Ou gen fanm nan menw. Ou gen bon jan fanm nan menw. Dako. Ok. Koman san trou bo kote fanm sa. Bon m swete ke pa nan vi pam mwen menm se sèl li menm senpleman m konnen aprè sa m pa konn pèsòn pase kèlkeswa moun nan e m swete ke pou Bondye ba nou fòs pou Bondye ba nou kouraj ke m renmen l anpil e li renmen m anpil tou paske se pat li menm mwen te pèdi nan prizon paske si dosye m yo pa jwenn dosye m. Sa ke m pèdi, m mande Bondye mèsi, m di Bondye mèsi tou. E pou m viv a madanm mwen, pou pè ke se swa moun pa anmèkde m avè l. E pa, pa, pa, pa anmèkde w a madanm ou? Non. Gen anpil moun ki renmen l nan tribinal la la wi. A bon. Mwen pa mesye a. A bon. Li pran zanmi w wi. Fòm kanpe e pase sou dezyèm nan Pase mesye a bat la mèt kabrit li mande kabrit li Flim pa vle misye bali M pa gen pwoblèm nan. Kounya ki pwojè n gen la menm? Bon pwojè pou nou travay epi pou nou fin kay nou. Kay? Wi. E Leogane n abite? Nou abite nan, nou sot Leogane men e nan Kolin. La Kolin Leogane? Wi le Kolin. Ok ok ok ok. E la nou prale la. Wi. Donk li gen ti kòb sa la, li pral fè komès. Li vini la Li yon ti swen Nou pral mennen l lopital Bay mesye a swen Lè l fin jwenn swen Kounye a w ap ba l bon jan lanbi W ap ka sipòte mesye sa a Waww Quel amour oui Kòman ou ka defini lanmou? Kòman m ka defini? M pa wè kòman m ta di sa paske anfen anfen. E lanmou pita lanmou? Oui finalman. Finalman? Oui. Donk se sa, donk lanmou an. Pa respekte gwosè, li pa respekte andikap, se santiman pou li degaje. Lanmou pa gen limit. Kisa w ap di a lòt moun k ap gade w la? Gen anpil entènot ki di, lè l fin mete w deyò, ou p ap wè li e lòt fanm ou pral wè. Non, si m fè sa m ap mouri. Paske m ap vyole konfyans li. E kèlkeswa sa m fè a m ap mouri. Depi m vyole konfyans li. Ou kondane pou renmen l? Wi. M pa ka vyole konfyans li. Paske si e pa t li menm m pa t ap deyò. Ok Mwen se ba mande Bondye pou Bondye banm fòs pou m travay pou m okipe madanm mwen epi nou gen yon vye kay pou nou fini l se sa m mande Bondye. Ebyen e sa wap di a tout moun kap swiv nou la tout moun sa yo tout e Esther Toulè. M felisite tout moun kap gade nou ok m felisite tout moun kap gade nou m swete ke e pa lwen pou jwenn la pou panse ke se moun ki gen fanm nan fanm li wi. Donk gen anpil moun sou nèt la ki renmen w, ki apresye ou, sitou pou devouman w, demach ou, pou fidelite w. E w pa pè moun, ou pa pè. Sa w vin regle a se l w ap regle. Yo di ke si gen lòt fanm ki te dyanm menm jan avèk ou, te gen menm santiman sa, menm volonte sa, Ayiti t ap avanse. Ayiti bezwen peti frè Bèlanj tankou ou menm pou l kapab avanse. Ale fè yon ti bo pou mwen, ale pou n ale.